Bonjou bonswa tout moun, tou depan de kilè, ki kote, ki dat, ki moman ou pral gade video sa, m gen posiblite pou m enfòme n jodi a, rete la poko deplase, men nouvèl la an detay. Theriel Thelus, kòm dabitid, gaye nou zen pete, yo konfime efektivman vre, Sexy fè pati ekip 5 segond lan e yo wè l ak yon gwo galil manch long nan men l, sa w tande a, pawòl la gentan gaye sou tout entènèt la, Kisa l ta fè, kisa l pa t al fè? Ebyen, menm koze sa yo tou, yon lòt moun rapòte, yon eseksi ki t ap bwè bouyon ak chèf gang vilaj la. Medam mesye, pa mande m koze, pawòl la gaye, Theriel Thelus avili Sexy, e menm koze sa yo toujou ap kontinye fè konnen ki akwentans Sexy genyen ak chèf gang vilaj la, ki wòl li jwe, kisa l fè, kisa l pa fè. Dcpj pral kanpe dan di e pral gen rèl kal makorèl. Rete la si w poko konn sa kap pase, Theriel Thelus gaye nouvèl la, anpil koze pale, kite m kite nou nan videyo sa nou pral tande plis enfòmasyon, si n poko abòne ak chanèl la pa ezite fè sa, tout detay ak enfòmasyon yo ap vini sou Sofia TV 83, yo pap pa manke pote zen yo pou ou a chak fwa gen yon nouvèl enfòmasyon ki filtre e nou la pou kenbe w enfòme sou tout nouvèl yo. Tande la sosyete! Tande byen! Pa bliye m sot fè n tande misye t ap pale 23 desanm lan. Sa di misye sòti 2 jou apre m te fin bay enfòmasyon an. Premye bagay misye di la, misye di ke fanatik li yo, yo wè l Dèlma, Petyonvil. Kidonk fanatik misye yo pa t gen chans pou yo wè l nan Vilaj de Dye. Sa vle di misye vle di m ke l pa konn zafè vilaj la, l pa nan bagay konsa. Li pa konn koze konsa, men se Dèlma, Petyonvil ke l ye. E koute. Epi, ou m pa di w, depi ou wè mwen menm, ou pa wè nèg sa ki di l se zaboka, mwen wè nan, non fò m pran plezi m sou misye. E Sofi, ou wè ou pa konprann. Ou wè nan bagay, ou bliye tete a, kounye a ou panse m ka bliye zaboka sa? A, ou panse m ka bliye avoka sa? Ooh yn rapèl wi Menm pou blag m pap bliye yn rapèl monchè Ala de koze mesye Protecteur de la citoyenne ou panse m pral bliye de la citoyen m pral bliye de la citoyen menm pou blag m pap bliye Je nèg sa anmerde mwen Tande byen Eben ou konnen ke m son nèg ki beni m di n sa deja Pandan misye ap tante kounya pou l di w ke bagay ba li tande. Misye pral konfime. Tande la sosyete. Misye di, il est imperatif pour moi d'avouer. Oh Jezi Kri. Ou sexy. Ou genlè pa konprann sa sa vle di. Pa gen bon, bon m di w, m tande, bon, bon, misye voye vèt linèt. Misye di w ke, oh les habitants de Village de Dieu. Sa di yo menm tou yo se moun sa di depi w depi w al entegre anndan epi se pa nan habitan se nan kay izo w ye se nan 5 segond ou ye ke sexy kiyès ki chèf 5 segond se izo depi w nan manno ou nan izo se nan 5 segond ou ye c'est une association de malfaiteurs fò w konn sa zanmi m ou wè m di w zanmi mwen ayisyen w ye ebyen koute kounya lè m wè sexy. Sa t pral fè kè anpil moun sote, se pandan m ap fè yon parèt bò edh la, nan do edh, epi m wè Sexy ki soti deyò a, epi m wè misye gen yon manch nan men l, genlè se, misye genlè se staj ke l ap fè, sa wè m di w la wi. Men misye pa konn manyen zam vre non, li pa konn ap, m poko, paske ankèt mwen mennen anndan vilaj la, misye pa menm gen zam nan men l. M pa konn si se staj ke l al fè, m pa konn si se paske nèg yo di misye monchè si w manyen manch ou ka, yo ka jere w pi byen. Men misye gen yon bagay ke l inyore, ke anpil lòt nèg Ayiti inyore l. Gen de bagay jodi a nan ann Ayiti. Gen yon bagay yo rele chinwa, gen yon bagay yo rele nèg mawon. Ou wè nèg mawon an, lon l pi move toujou. Mwen pa konn ni lè w rakonte l men se yon verite. Ou wè nèg mawon an? Nèg mawon lap manje avèw lap bwè avèw la men w pa wè si e nèg mawon an ki avèw Ebyen nan sa Sexy pran la a wi Ou remake pou wè lè misye fè premye soti a misye ap tranble Misye ap tante defann men l pa byen defann paske TT fin lage koze a Misye se bò twalèt sèlman l rete Paske sa k rive Gon pakèt deriv kap fèt nan peyi a. men pat janm gon moun ki te oze denonse yo. Se prevansyon m fè. E sak pi tris nan istwa misye a, misye kounya lè bagay la kòmsi melanje nan men l, foto ap sòti bay epi misye kounya 23 desanm misye fon sòti, m pral fè n tande yon ekstrè epi nap konprann. 23 desanm misye fon sòti. Misye pa dan anyen, e kòmsi l di atè a plen tè. Nan sòti misye a, premye sa m panse l pral di, l pral demanti m dabò nan sans ke pou l di ke etc. Pou l eksplike sitiyasyon jan l ye pou l di non, li pa gen anyen pou wè ak Vilaj de Dye, li pa konn, li pa menm konn kote konsa, menm jan Limena te di Morvan, li pa menm konn moun l ap pale yo, alòske videyo l ap ap sikile ak ti chèf. Se yon peyi difisil. Ebyen sa k pase se ke nèg yo inyore pouvwa nèg mawon gen nan peyi a. Kounya a misye, ou sak pi dwòl nan bagay misye a? Aksyon, dayè misye ap viv Pòtoprens. Nan sòti misye fè a, misye di ke o, se nèg Dèlma, se nan Dèlma l ye, se sesi, Petyonvil, misye pa janm di l nan Vilaj, nan premye sòti l fè a. Ane chanje, men kounya a, jodi a, konbyen n ye la? Nou 11 janvye. Sa di nan 2023, nou gentan gen 1 an m te pale de dosye a wi. Nan demen maten m al chita dcpj ak eleman kenbe nan men m, m ap tann misye dcpj li pa met pwent pye l dcpj. Paske dcpj tou gen ti bagay nan men l, l ap tann misye vini, li pa janm met pwent pye l dcpj. Paske bon m di w, m gon, m gen, m gen, m gon, m gon video l misye kote ke sa fè kelke tan kote misye t ap. Misye tap bay love ak yon solda ad li. Sa di sa, sa fè kèk tan wi. Ou konprann map gade paske map swiv nèg yo. M di men sa t sanble misye. Misye genlè gen yon lanmou pou nèg sa yo alòske l di bon l ka fè yon foto l pa konn ak kiyès. Alòske foto ou wè tap sikile misye fè anndan vilaj de Dye devan restoran sa ke jeneral izo toujou poste ladanl. San dan vilaj de dye misye fèl fòl ta di peyi a eske nan program li te ye li te fè foto a a nèg misye pran foto sa ki nèg ki fè foto a pran lari a misye pap viv ankò nèg yo egzekite misye akoz foto sa ki pran lari 12 janvye yo di a ye he mèsi tande byen wi a nèg misye pran foto a anndan resto nan an devan restoran anndan vilaj de dye. Nèg yo egzekite misye aprè foto a pran lari. Kounya misye ap fè rara. Kounya sa k pi tris nan istwa misye, misye genlè pa ka jwenn avoka Pòtoprens pou defann kòz li. Misye al tcheke yon nèg jis nan bawo Mirbalè. Kounya ou konn sa k pase? ODV a gentan limen sou tèt blofè sa nan Mirbalè. Misye pa bon moun. M ap ba n detay. Pral gen zen nan peyi a wi. Misye bon avoka tou fè nan mibawo mirbalè m tande misye ye. An ou panse se blag m vin fè Jodi a 12 janvye e paske moun nan fèk branche tou wi tande byen wi ou panse se blag m vin fè avoka m gentan gen odv m sou tèt avoka sa wi m tande l nan bawo mirbalè rete branche pral gen zen nan peyi a pi rèd wi misye al pran avokat paklèt nan menm ekip li son peyi difisil. Soufri, lavi a chè, pyès moun pa ka reziste Inonsan ap tonbe chak jou, sa fè n di ase Nou di ase, n di ase. Kounye a tande peyi a. M pral montre n kòman nèg isi panse yo ka pase n nan betiz. Mwen fin anonse dosye a, misye pa janm pwononse l. Finalman, misye sot yon ti twit pou l di o mèsi Ayiti, mèsi peyi m etsetera. Se langaj yon pakèt nèg. Paske yo pa janm atann ke gon tete gen nèg mawon k atè a k ap veye bay. Anplis de sa, youn, bon, Ti Youri pral kondane misye nèt sou Karayib. Apre sa Ti Youri pral ap tounen langaj li. Men, misye genlè bliye ke bagay yo kounya se one click. Lè misye al sou karayib pou l atake m toujou e m wè kounye a lè misye pale se nom li site pou moun ka tande l misye di ke ou pa wè m te manadjè seksi a Edlaza nèg yo fè wout pa yo m kite yo ba yo yo di ki wout nèg yo fè wout kwochi ki wout kwochi a ou konnen depi e chemen sa w fè m konsidere l kòm wout kwochi fò n ta gwo timoun pou n konprann. Depi lè sa m te gentan konprann mwen, e ti youri di w nèg yo fè wout kwochi, sa di wout la pa fin dwat li pa fin klè. Kounye a lè misye Obama ap toumante l kòmsi pil moun etc. Gen yon paj nèg yo kreye se pou fè pwomosyon pou Izo, nèg yo kòmanse efase videyo Izo sou paj la. Tout sa yo se evidans ke m kòmanse rive fò sou nèg yo. Nèg yo kreye yon paj Instagram pou fè pwomosyon sèlman pou Izo chèf gang. Lè m fin eklate dosye a, nèg yo kòmanse ap efase videyo sou paj Instagram nan. M di bon, ou wè peyi sa li plis ke difisil, ou konprann sa m di w. Epi m kontinye ap vanse, m di bon tete sou on vwala, n ap vanse, m ap swiv tout bagay. Epi misye fon sòti 23 desanm. Epi nan sòti misye a, ou pral wè ki kontradiksyon t genyen nan sòti misye fè kounya a. ke l pibliye sou Nouvelliste. Fò m di ke anpil jèn jounalis, m pa atake Nouvelliste. Sa sèlman m konnen. Mwen menm kòm Theriel m gen dwa ekri yon atik, li difisil pou Nouvelliste pibliye l. M klè sou sa. Mwen menm kòm TT, m gen dwa ekri yon atik la, li difisil pou Nouvelliste pibliye l. e map gade ak ki fasilite ke tèks misye Sexy ap pibliye sou yon gwo jounal peyi an ki se rele Le Nouvelliste. Nap vin sou sa. Enben, misye fon sòti 23 desanm. Men nèg kap poze kesyon an m renmen wi. Nèg isi sadik mesye. Bon mwen. Bonjour so nou la ebyen nap kenbe bon vrè non mwen se Ralph Theodore tout moun konnen m sou non sexy l'artiste m fèt sat ok sou komin cité soleil deja nan yon fanmiy de 4 anfan. Euh, sexy, c'est fait toute étude classique classiques primaire, sexy sont universitaire, sexy sont professionnels, sexy étudier communication française et journalisme, sexy faire art dramatique, sexy étudier marketing, une formation en droit, tout ça. Donc sexy sont père, on père de famille. Donk an gwo, an gwo si pou m pale de seksi an gwo se sa. Eske ou konnen gen yon rimè k ap kouri sou ou? Wi, e menm jan tout moun, menm jan fanatik yo, se pandan m chita epi tout moun ap rele m y ap di m yo men men men men men y ap pale de mwen nan yon emisyon. E yon emisyon ke Akònen TT, journaliste, fè sou mwen ki ki entèprete mwen vreman yon difamasyon total ki avan tou m potko m potko ka pale m potko ka fè entèvansyon m panse se premye entèvansyon ke m fè ki petèt ki ki ki ki ki videyo kwa an gwo Donk enfòmasyon sa li vreman li vreman deranjan li vreman deranje m li deranje fanmi mwen li deranje tout moun li deranje tout yon sosyete e deja m panse ke si jodi an sa yo repwoche m nan m panse ke kote m fèt la si m ta gen pou m ta sa e m panse m tap kote m grandi a m tap sa tou. Tande byen misye ap pale la 23 desanm an 2022 Sa vle di, 2 jou aprè m fin denonse ke misye fè pati de gang 5 segond nan Vilaj de Dye. M di n ke se nan Vilaj la misye rete depi plizyè ta. Se tete k ap pale ak peyi a. Se kè misye t sote kounye a w wè misye l ap deboukante, l ap manmote nan pawòl li, li pa ka klè. Tande sa misye ap di. Sa di, kote l fèt la, si l te pou sa l t ap sa. Men, suiv pou w wè gon bagay ki enpòtan m pral gade avè nou la. E, msye di anpil koze kote, kote m tande msye di ke mwen se kidnapè, e mwen se bandi, mwen nan 5 segond. M pa di w kidnapè, m di w nan 5 segond. E Èd Lazam di kidnapè klè. M pa di w kidnapè menm, men m di w nan 5 segond. Oke! Ann ale. E mwen rete, mwen abite vilaj. E bagay sa oblije fè m souri paske deja tout moun, m la m atè a la nan Dèlma 32, nan yon sans m ap drive, tout moun ap wè m nan Dèlma 32, m ka andedan Petyonvil e m ap vire, m ap enjoy mwen man e m pa wè kote m, anpil moun ka, anpil fanatik, anpil moun ka di bon yo wè Sexy Dèlma, yo wè m Petyonvil, yo wè m dis, yo wè m dat, yo wè m tout kote y ap drive. Tande byen, anpil fanatik ka di yo wèl Dèlma, yo wèl Petyonvil, men fanatik pa di yo wèl Vilaj. Sa di misye poko janm dakò ke l konn al, li konn al jwe Vilaj, men n ap vin sou sou jwe a wi, n ap vin sou sa. Men li di ke tout fanatik yo ka wèl Petyonvil, yo ka wèl Dèlma, men fanatik pa ka wèl Vilaj. Men nèg mawon yo wèl Vilaj. E jodi a l ap vin konfime ke efektivman nèg mawon yo te wèl Vilaj. Ann bat bravo pou TT mesye. Kot bravo m? Ann bat bravo pou TT. Ou wè TT sa, jou n konprann enpòtans TT a, n ap met 2 men anlè pou TT. Ou konprann sa m di w? Eehh m pa bezwen nèg bat. M gen pa mwen la, m bat bravo pou tèt mwen. M pa bezwen moun bat pou mwen. Ou konprann sa m di w? Sa vle di ke, ou wè jou n konprann enpòtans TT sa, tout avoka blofè t gen foli defann blofè parèy yo, yo tout pral met jenou atè pou ap priye pou TT, t son benediksyon. Yo pral wè sa. Men ou wè dcpj a tou. Enben, yon pa, yon pakèt betize nan dcpj. Si dcpj ap fè travay li papa, gen ti bagay ke l gentan avanse toujou rapid rapid. Rapid rapid. Ann avanse pou wè. Hein? Tè a avèk zanmi mwen map trip so anpil moun ka ka pale de sa so kesyon zam nan tou bon mezanmi m son nèg menn deja. M ap goumen pou fè moun ri, pou bay timoun, jèn, granmoun plezi. E mwen, m se yon nèg a zye pa m, men m pa menm ka wè san, m pa menm ka wè mò. Mwen, m ta pral kenbe yon zam nan men m. Misye di m gen zam nan men m, m ap fè pòs, sesi sela, bòy isi bòy bò, m ap gen yon manch long. Donk. Deja poukisa imaj sa yo, m panse si yon moun ta wè Sexy a gwo manch nan menl se sur ke moun sa yo tap gentan lage foto sa yo. Pa enkyete w Sexy. Lè wè, wè menm lè w tap bwè bouyon nan madi a, nou te ka lage foto bouyon an tou menl pa fasil. Ou konn sa. Ou konn reyalite anba a, li pa fasil. Wè bagay telefòn nan papa. Depi w rive nan zòn sa yo, se zòn ki steril. Zòn ki steril. Menm nan bis wap pase, se pran telefòn ou foure l nan pòch ou mete l anba. Bon ou wè zòn sa? Bon ou wè Krisla ap fè manifestasyon anba a. Misye parèt, li di tout telefòn fèmen, tout kamera etenn e pa gen ankenn nèg ki ka fè yon derespektan pou rale yon telefòn pou filme. Son peyi difisil ou konprann sam di w ann kontinye tande ann kontinye. Views pou yo pou yo moutre sexy a zam nan menl sexy ap fè pòz sexy bandi sexy dis sexy dat donk deja son son enfòmasyon map map demanti ok sou rezo a sou tout paj tout kote pou pou pou yap dim ke sexy a zam sexy bandi sexy dis sexy dat sexy nan vilaj dayè Dayè, m se yon nèg k ap mal viv deja. On moun ka repwoche m. Sadouwè, kenbe pati sa a. Fanatik misye yo wè l Dèlma, yo wè l Petyonvil, yo pa gen chans pou l wè l al pèfòme Vilaj. Sa di w konprann? Sa di misye pa gen chans pou l al pèfòme nan Vilaj de Dye. Misye fè entèvansyon sa a 23 desanm 2022. Yo rele m Theriel Thelus Ephière. An n kontinye. Paske m ap mete m detwi karyè m nan yon sans, paske m pa pran karyè m oserye, m ap fè dezòd nan karyè m. Yon moun ka repwoche m sa. Men, di m ke m se bandi, bon, mezanmi, ki, pou m ta bandi, dayè, m gen dezan, m pa ka gen yon machin m apiye. Se moto m ap pran. Dèfwa pou m pran yon moto, se kas m oblije mete. Pou m ta bandi, pou m pa ta gen yon machin m ap woule, pou m pa ta gen yon kay m ap rete, se monte desann m ap fè menn. Sa vle di Sexy, sa w vle di m la, ou konfime m ke, sa di se si w bandi ou ka woule yon moto, alòske, tande byen wi, m te di n sa deja, pou sa misye genyen an tèm de savwa, de konesans, de konpetans, misye te ka miltimilyonè an Ayiti kote l chita. Ou wè sa di, misye vle di m ke, misye vle di m ke pou l kapab woule yon machin, pou l woule yon moto, fòk li ta bandi. Se sa l vle di m la antre parantèz, antre giyimè e sa l di m la. Alòs ke l pa fòseman vrè. Misye gen ase de bagaj, kapasite entèlektyèl pou l fè kòb. Men misye gaspiye tout lajan l nan makrèl, nan krèy. M wè gen moun ki di o se montaj. Se bon lò wi ta pase nan bagay Morvan ke m te lage la. Se bon lò wi. M pa ta pale w de riyèl de lôt bò a de Dèlma 32. Kote yon pakèt limena tou limen k ap pran motosiklèt ke nèg al depoze nan Vilaj de Dye pou al fè krèy. Ale nan Kanaran al fè krèy. Depi se kote te gen plezi fanm seksi la wi. Ou pa misye fide kon kreyon. Depi se kote t gen fanm tou limen, limena, misye la wi sexy wi. Hen nèg renmen fanm konsa non. Enbyen si w kwè m manti, mande Delma, mande sou boudon an, mande mande, ale nan vilaj mande. Mande, mande, hen Widnelson dat m pa wè w papa. Sa vle di ke depi w wè se kote t gen krèy, misye la. Ann fin tande ti pati sa. Kote misye? Kay mwen m pa ka, menm kay mwen m ka di ke m pa ka, m pa ka, m pa ka lwe yon gwo apatman yon kote pou m rete pou m ap byen pase menm. So li, li, li, li di, li di pou mwen menn, so li, li, li deranje m anpil. Donk sa ki, sa ki esansyèl se. Ou wè sa son wont. Yon nèg nan tranp seksi, ki gen kontra e m te pase yon ti voice kote ke misye t ap pale a Rigolo. ki gen kontra nan yon pakèt gwo konpayi nan peyi Dayiti pou pa menm ka jwenn yon ti kay pou rete se yon desepsyon pou fanmi w wi e misye se yon wont pou fanmi l si yon bon yon nèg ki nan tranp seksi pou m di w kapasite misye genyen pou l pwodui pou l fonksyone si misye pa menm yon ti kay li pa ka peye pou l rete misye misye se yon dènye yon dènye dejwe wi misye se yon dejwe nan dènye degre dènye eta wi Nèlin. Se bon bagay map di w la, si w wè nan 30 misye li pa jwenn kay pou l rete e petèt se sa t ta fè tou misye al rete nan vilaj paske l pa gen kòb pou l peye kay, misye te marye a yon fanm, fanm nan kite misye, yo divòse. Se bon bagay map di w la wi. Sa di se yon desepsyon wi. Son ti entèvyou ekskliziv m ap bay ann atandan ke avoka mwen ale sou dosye a pou y al pou ekri dcpj petèt bon byen si yo pa ekri dcpj pou voye yon lèt pou m pran randevou nan dcpj avèk avoka mwen donk m demanti enfòmasyon sa totalman. Donk mezanmi li di pou pou 15 ans de carrière de 10 a 15 ans de carrière ke map bati pou li detwi nan 1 heure tan 2 heures tan so se yon mechanste enorm donk dezole so sa pou fèt la vreman se se se entèvyou se pale se bay de entèvyou e Alright misye gaspiye tèt li pou pou gen gwosè akizasyon sa sou do ou. Olye misye di sak pou fèt la se direksyon dcpj pou l pran tèt dwat, misye di se entèvyou, se pale, se eksklizivite pou l bay. Bon wè, bon jiskaske kounya m ap mande, bon e m an gade tèks misye a, nou pral gade la. M ap mande, bon m pa antre nan bagay jounal la. Men piblikasyon misye fè sou Nouvelliste la m pa kwè l gratis. M pa kwè l gratis. Ahh mwen insertion demande li pa m pa kwè l gratis e gen 2 posibilite se swa l peye pou li oubyen son koutwazi fò n klè sou sa men m pap antre nan kesyon jounal la dayè Martelly te gentan di yon seri de detay m pap antre la m pap antre la ou konprann sa m di w ann vanse ann vanse. CPJ pou jere dosye sa pou non sa t gentan sal la deja pou omwen pou gon klarte de De tou sa ke mesye an di an, jounalis an di de mwen egzakteman. Bon misye pa gen yon goud, kòman lap fè peye avoka? Misye di li pa gen yon pyas, genlè Izo ap peyel pou li. Misye di li pa gen yon pyas, menm kay li pa gen poul rete. Poukò yo pa di Bdaline se avoka an, enfimyè li ye, e li ka bay swen. Ou konprann sa? Bon misye pa gen yon pyas. M pa di w k avoka, li gen yon avoka la nèg mi balè, m gentan gen odeve a sou li, li pa bon moun non. Ou mèt rete, bal gen zen nan peyi a wi, rete branche. Odeve m fikse sou misye. Son move jeu li ye wi. Son peyi difisil. Tande byen an fin tande ti pati sa. Tande e jounalis la mwen men. Kiyès kap poze mizik la? Genlè son ti nèg yon ti nèg nan baz la. Sam di ti moun yo se rete tann rete tann tout entèvyou ke map bay yo. Ou tande? Rete tann tout demanti ke la jistis genyen poul fè, avoka mwen genyen poul bay. So rete tèt frèt men tout enfòmasyon t gen pou vini tout sa t gen pou bay ap bay donk se sa. Se sa. Pa gen pwoblèm. Bon m pa m pa bezwen plis ke sa. Si n bezwen tout rès la al chèche li w ap vin a tande l sou rezo yo. Tande byen. Misye kòmanse pou l di ke la sosyete se Dèlma, se Petyonvil se la fanatik yo toujou wè l. Sa di fanatik misye yo pa gen chans pou yo viv li nan Vilaj de Dye. Misye fè entèvyou sa a 23 desanm 2022. Lè bagay la kòmanse cho, gon w foto ke m te vin pataje kote misye avèk yon sòlda izo anndan Vilaj de Dye devan restoran anndan Vilaj. E sòlda sa a misye pa la akoz foto sa a te pran lari. Paske pa bliye misye son sèvo, Sexy son sèvo. Se menm ou sonje m te pran yon egzanp. Avèk gwo nason ki se konseye poul boukannen men m pat janm di w misye pote zam sa di gen nèg ki nan gang nan li pa li pa oblije pote zam petèt Sexy t al fè yon frekan yon foli epi misye bliye misye inyore pouvwa nèg mawon yo epi bagay la eklate men nou Sexy te ka toujou anndan vilaj ke n pat janm di anyen sou li paske pliske misye konpetan dayè Izo kounye a m tande se atis li ye. Sexy te ka menm ap ekri pou misye nan vilaj. Sa di Sexy te ka toujou nan vilaj li itil Izo lap ekri tèks pou li, lap korije tèks pou li paske son eleman enpòtan. Èske w konprann sa m di w? Kounya misye di fanatik li yo se Dèlma yo wè l Petyonvil. Pa gen pwoblèm. Misye fè entèvyou sa 20, tande dcpj! Misye fè entèvyou sa 23 desanm 2022. Ebyen sa k pase la a? Lasosyete gade sa. Bon m gade pou m wè si m ta fèn wè pou klè, gon nèg ki di l tap kouri, m pral fè w wè pi klè. A pa enkyete w. Ou konn TT a gon jan l fonksyone. Depi tout ba ok, tout ba ok. Gade la pou wè. Misye ekri yon atik ki pibliye 10 1 2023 ki donk ayè. Non a avan yè. Jodi ki jodi jodi ki donk madi a. Men se jodi a nou wè atik sa. Misye kòmanse. Sa di se yon bagay misye ekri e li bay Nouvelliste pibliye pou li. Men m di w se 2 posibilite, swa misye peye Nouvelliste pou pibliye l oubyen se yon kourtwazi. M pa konnen. Antouka, youn ladan yo n a gade kisa bagay la ye. Men se yon peyi difisil tout bon. Men m p ap antre nan detay sa yo paske m di w m sonje. Gon bagay Martelly te di m pa fin rantre. M pa konn kès ki Black Diamond e m pa pale de li. M pa t janm konnen misye, bon yon moun k ap di mwen m pa konnen de anyen de Black Diamond. Bon m pa konnen, men yo di m s on militan. M pa t janm konn misye dayè, m pa konnen l men si m al chache detay sou li, si gon bagay ke m ka di sou li m a di l ok, pa gen pwoblèm ak sa. Ekoute, misye ekri yon lèt, misye kòmanse pou l di aujourd'hui j'estime qu'il est tout à fait impératif, de repondre a mes detracteurs a savoir le journaliste misye misye respekte m le journaliste Theriel Thelus animateur de l'emission Ti koze ak TT Trip Foumi Enfo etc diffuse sur le blablabla pil detay e misye frape Morvan tou e misye di un diplomate de beton sa l vle di la menm e mwen Morvan Morvan sa l vle di ou konprann epi l site Zenith FM etc John Colin Morvan intervenant Ayiti kòtonnen bèl bagay ok pa gen pwoblèm. Misye fin pale, li pale pil fransè li pou l tante ke misye di apre plizyè jou, depi plizyè jou non l ap site, non l make an lètre dòr nan aktyalite a, apre ke le denome wè la e ki te jounalis la, Theriel Thelus, afime okou de lemisyon, youn nan emisyon l lan dat 21 desanm 2022.